Eske yo rekonèt peyi sa a gen moun andikape ladan l? Eske n dakò andikape yo? Mwen menm, nan bon lojik, m ap gade. Tout evenman k pase la an Ayiti, ou pa tande Leta di anyen de moun andikape. E tout sa k ap fèt pou andikape anndan gouvènman an, yo trete l an paran pòv. Premyèman, yo lage CAS nan yon sitiyasyon ki pa ka bay andikape yo sèvis. Nou mande ranfòseman pou li. Biwo Sekretè Rideta pou Lentegrasyon Moun Andikape yo, yo trete l konplètman an paran pov. Lè n ap gade, gen yon ansanm de sitwayen ki deside travay pou moun andikape an Ayiti prèske de fason benevòl. Lè n gade kòman y ap trete moun sa yo, nou menm konplètman konsyans nou revòlte. Nou pa aksepte l. Lè n gade biwo sekretèri deta a, pa rapò avèk evedman k ap pase an Ayiti yo la, kesyon ensekirite a, nou gen 2 gran kad anndan biwo a la yo kidnape. Non sèlman nou pa tande leta ayisyen di anyen, nou pa wè okenn solidarite leta anndan peyi a pou n jwenn liberasyon moun sa yo epi nou pa tande anyen menm k ap di. Nou menm andikape yo, OPH yo, òganizasyon pèsòn andikape, nou deside pou nou mande anndan peyi a yon solidarite ki pou pèmèt tout moun sa yo, 2 moun sa yo jwenn liberasyon yo rapidman. Paske, èske n dakò? Byen, e lojik la sa. Se vre ke nou menm andikape, se nou pou defann pwòp tèt nou. Moun ki vin travay, ki vin deside ban nou kout men, nou pa ka pèdi yo konsa. Se pou lojik sa nou menm manm OPH yo, Solidarite pou la defans dè dwa dè pèsòn andikape, Paske m pa konprann nou pa jwenn solidarite leta anndan 2 gran kad sa yo k ap travay pou moun andikape yo. Nou menm nou pa dakò, konsyans nou revòlte, nou mande liberasyon 2 moun sa yo rapid rapid pou andikape yo jwenn sèvis anndan peyi a. N ap mande liberasyon 2 kad anndan biwo sekretè deta a ki asepte vin bay bourad ak moun andikape paske yo gen lanmou pou moun andikape. Moun sa yo anndan moun anndan sektè a y ap travay, yo pa andikape se vre men yo gen lanmou pou moun andikape, si andikape a vin la se yo t konn al travèse andikape a lari, mete yo nan machin, ede yo, ba yo bourad, jounen jodi a 2 moun sa yo, yo nan men bandi, nou mande liberasyon 2 moun sa yo. N ap mande liberasyon Pou mesye bouke bouke bouchko nap mande liberasyon l nap mande liberasyon pou mesye pierre mondezi paske fok moun sa yo liberasyon pou moun sa yo paske moun sa yo pandan wikenn nan yo pa ta dwe ap pase wikenn nan nan men bandi yo mesye nap di mesye bandi mesye bandi yo. Mwen konnen ke lè ou konn wè moun andikape, ouswa konn wè lòt moun k ap ede moun andikape, ou konn gen pas, ou konn pas pou ki pou yo. Ou te konn ede nou, ou konn di ae moun andikape, ou te konn bese lèzam, ou konn ba nou vag. Souple, Mesye, mwen konnen nou gen kè imen, se imen nou ye. N ap mande souple, 2 kad sa yo, lage yo pou nou, souple, paske moun sa yo, se 2 benevòl t ap travay nan biwo a, t ap bay bourad a biwo a. Jounen jodi a, biwo a kanpe. Se youn nan biwo ki la ki pou bay bourad ak moun andikape, men l bloke kounye a paske gen 2 kad, 2 inosan ki lan men nou. Souple, pandan wikenn nan, pandan lè n fin tande nouvèl la, lage mesye yo pou nou. Paske se sa n ap mande, se sa tout moun andikape, tout OPH, yo ap mande la, liberasyon 2 mesye sa yo pou nou souple, se sa n ap mande. Mèsi. Mezanmi jodi a mesye m kwè mesye dam m kwè nap tande m lan men moun mesye sa yo ye a m konnen nou te soti lan zantray yon fanm se lan zantray yon fanm nou te soti nou gen madanm Madanm mesye sa yo silvouplè antre lan konsyans nou pou ou gade lè yon manman fin pot yon pitit 9 mwa poul mete deyò sèl mal moun yo fè yo pa al sendomeng pou gade yon sekirite ki mal li fè sèlman. Li rete lap travay avek andikape li te gen dwa al chili li te gen dwa al sendomeng. Yon se yon yon wot kad ki lan chef kabinè li te gen dwa al chita lan peyi etranje lap fonksyone li te gen dwa al chita lan peyi etranje lap fonksyone men lel gade pouvwa gon pwovèb ki di w heureux celui qui s'intéresse aux pauvres Al nan vèsè sa mesye gade pou nou wel Ere seli ki se tere so pov o jou du malheur il en delivra delivre mesye yo gras nou mande gras pou yo zantray mwen ap gaspiye. Zantray mwen fèm mal non manman mye map gade mesye yo pa gen miezet nan men yo non mezanmi ooh andikape wi ap travay andikape wi ap travay. Jistis yo mande pou yo. Mezanmi yo fè mesye yo gras pou mwen non fè yo gras pou mwen non mezanmi fè yo gras son fanm kap mande gras pou yo si gen fanm pami nou al pase men nan tèt mesye yo libere mesye yo pou mwen silvouplè ministè de la jistis peyim peyim peyim Eske se peyim wi t vin konsa. Mesye yo se moun yo ye se moun yo ye se imen yo ye yo konprann sa map di a anmweyy. Nou gen 2 kad serye yo pran nan biwo a. M pa tande leta, m pa tande yon nòt leta. sòti pou sa m mande eske eske se ariel ki kidnape moun yo e ariel pa bay mwayen a biwo sekretè deta menm dlo nou pa gen andan menm dlo nou pa gen andan non pou nou bwè leta leta peyi m se sa w fè leta m ap di nou mèsi de kad sa yo. Gen kant sa yo nou pran an mezanmi mezanmi liberasyon pou manno. Libere yo jistis se nap mande. Ba yo le brel do yo le kol yo pou ti kò madanm yo. Mesye dam yo mwen menm mesye bandi yo banm pale avè nou banm antre nan konsyans nou mesye bandi yo mwen menm m pè m pè tout katye popilè yo yo avèk zam nan men yo se yo kap travèsem la wi e yo kap konn travèsem fè men 500 goud nan menm poum moute machin wi kòman fè jodiya kòman fè jodiya se menm nou menm se pa andikape nou pòt se vre men se mwen ki vin sèvi andikape mesye yo mesye yo mesye yo gen zam nan men yo se avè nou poum pale m paka pale a leta. Fè nou gras non. Biwo a kanpe wi biwo a paka travay biwo a paka travay mesye yo si nou pa lage moun yo pou mwen lendi maten m anonse gen yon mach kap fèt la lendi maten m mete tout andikape tout fanmi moun yo M bezwen prezans yo devan biwo a la. Tout anplwaye biwo, m bezwen prezans nou lendi maten devan biwo a la pou nou vin rele anmreyy pou Ariel libere moun yo pou leta peyi nou. Mezanmi m pa k di anpil. M pa k di pou leta peyi m. Mèsi leta! Mèsi leta! Nou pa gen lajan, biwo pa gen mwayen, moun yo se malere yo ye, moun yo se malere yo ye, yo pa gen mwayen, yo pa gen mwayen pou yo peye kòb ka, 300 mil dola vèt yo mande mezanmi, kote moun yo gen mwayen sa mezanmi, nou pa gen lajan non, nou pa gen lajan non mezanmi, oh Bondye, leta peyim mèsi leta, mèsi leta, e la nou mete peyi a, mèsi, mèsi laprès.